Jeneral e ki toujou reponn prezan avèk envitasyon SDP. Nou salye tout militan konsekan ki nan katye popilè yo e ki ap konnen de moman ekstrememan difisil. Nou salye moun Gran Sid e nou senpatize nou avèk tout moun ki viktim de aksidan yè. Nou konnen koz aksidan sa a, se vre pwobableman ka gen yon pwoblèm teknik ki alabaz, men n ap dakò tou si pa t gen pwoblèm Matisan, moun sa yo pa t ap viktim. E sa vle di yon lòt fwa ankò, gouvènman oubyen pouvwa dwe pran tout responsabilite pou pèmèt ke moun Gran Sid yo gen aksè avèk vwa terès pou yo kapab. transpòte machandiz yo pou yo kapab yo menm tou al wè fanmi yo e kontinye nan aktivite yo. Se nan sans sa a jodi a SDP deside rekonekte avèk popilasyon an paske te gen yon moman ekstrèmeman konplèks ki t ap pase atravè peyi a. kote anpil moun te panse pou kont yo, yo kapab pote solisyon avèk kriz la. SDP te ba yo libète, te ba yo tan pou yo te pale antre yo. Men an rezime sa nou konstate, sè ke pa gen pwogrè ki fèt. Apre anviwon 9 mwa. Lanmò Jovenel, aktè yo, yo derefize met tèt yo ansanm. Jodi a SDP, ki mare kòd lonbrik li avèk popilasyon an, li di l pa ka rete nan silans li, e se sa k fè jodi a n ap fè konferans sa a ki chita sou ansanm de tèm. Youn nan tèm enpòtan ke n ap pale jodi a se kesyon sekirite. Dezyèm tèm ke n ap genyen pou n pale se kesyon mizè grangou. Twazyèm tèm ke n ap genyen pou n pale, pou n fikse pozisyon n sou li, se kesyon eleksyon CEP, kriz la. N ap genyen pou n fikse pozisyon n. Sou kesyon sa yo, Mèt Andre ap genyen pou pale de kesyon sekirite. Mwen menm, mwen pral pale de kesyon mizè, grangou, chomaj. M ap pale de kesyon CEP a, ki kondisyon pou n genyen CEP a. E m ap pale de kriz la. Pou m kòmanse, m ap di nou gen yon rimè ki nan lari a. E rimè sa a, SDP li opoze l kategorikman avèk kesyon sa a. Kesyon ogmantasyon gaz la. Nou di nou menm o nivo sdp nou kont ogmantasyon gaz la. Nou sot fè ogmantasyon, sdp pa t patisipe nan negosyasyon yo, se te sendika tout moun ki konsène yo ki te patisipe nan ogmantasyon gaz la. Nou te konprann sitiyasyon an, nou obsève sa k pase a epi te pran nòt. e m te konseye gouvènman an yon ansanm de mezi, men yo pa t pran l. E pami mezi ke m te konseye gouvènman an, se te ajisteman salè pou ouvriye yo e pran de mezi dakonpayman pou pèmèt ke moun yo sipòte chaj sa a. Men jodi a, kèlkanswa sitiyasyon ki genyen sou le plan entènasyonal, sou mache entènasyonal la, Leta dwe sipòte chay sa pou pèp ayisyen ki deja nan yon sitiyasyon tèt chaje, ki deja nan mizè rere. E se nan sans sa nou di sdp opoze. Opoze. Nou swete laprès note sa pou nou an lèt e kras. Sdp opoze avèk kesyon ogmantasyon pri gaz la paske nan sitiyasyon pèp la ye la li pa ka sipòte kesyon ogmantasyon pri gaz ankò. Nan menm lojik la nou konnen ke pèp la ap soufri avèk yon mizè avèk yon dola k ap moute san rete paske nou egzije gouvènman sa pou fè de chanjman anndan sektè ekonomik lan yo pa janm vle fè l. E jodi a chak jou dola se monte lap monte e sa vle di pouvwa dacha moun yo ap vin pi fèb. E se nan sans sa nou di fòk gouvènman an depanse kòb pou pèp ayisyen. Fòk gon pwogram dapezman sosyal pas ki pou ede moun yo ralon souf. E pwogram sa dwe gen de objektif klè. Youn nan objektif ke l dwe genyen, se kòman pou l bouste pwodiksyon nasyonal la. Paske gen de pwodui ki kapab fèt nan de mwa, twa mwa. Kòman pou l bouste pwodui nasyonal, pwodiksyon nasyonal la. Dezyèm lòt bagay, se kòman pwovizwaman ogmante oubyen bay moun nan katye popilè yo, moun nan zòn vilnerab yo yon pouvwa dacha pou yo pèmèt ke yo kapab achte kèk bagay pou yo manje. Twazyèm lòt bagay se ranfòse sekirite pou peyi a atravè pwogram sa. Pwogram sa gon jan pou l antre nan katye popilè yo. Li gon jan pou l pale avèk moun nan katye popilè yo pou pèmèt ke gen de pwoblèm ki rezoud nan katye popilè yo e pou lapè ka jwenn nan katye popilè yo. E se nan sans sa nou di li enpòtan, li enpòtan pou Leta ke n ap pale la a li pran de mezi. De mezi pa egzanp e ke chanjman o nivo sektè ekonomik la, brh pa egzanp, DGI, ladwann, ona eksetera. Bwat sa yo pa ka rete nan men menm moun ki t ap fè gagòt nan leta, ki t ap fè dezòd nan leta e ki kontinye ap fè dezòd. Anndan administrasyon piblik la, mwen di e m ap repete pou nou, konpòtman inaksyon Premye Minis Ariel li favorize phtk paske tout moun sa yo se moun phtk yo ye. Nou menm sdp nou pa revandike. Men nou kwè fòk genyen ekilib ki etabli nan administrasyon piblik la. Zòn ekonomik la, yo pa ka pran l lage l ba yon sèl sektè ki rele phtk. E sa a nou opoze avè l. E Andre pral pale sou sa, e patikilyèman l ap pale tou sou kesyon kolektivite a ki gen yon lyen avèk kesyon sekirite a. M ap di nou sou kesyon CEP a. Ou tande y ap pale de CEP. Nou di CEP se yon etap nan kesyon eleksyon. Men pou n rive nan eleksyon, gen yon ansanm dangajman, gen yon ansanm de mezi ke gouvènman ki la a avèk tout lòt aktè yo ki an negosyasyon dwe jwenn avan yo deklannche kesyon eleksyon an. Paske nou menm sdp nou pap pouse pèp la al nan eleksyon pou l al suicide tèt li. Eleksyon suicide la kòman l ye? Se eleksyon kote w al revote oubyen w al favorize phtk aprè 10 an gagòt li retounen opouvwa. Sa nou menm onivo phtk, onivo, onivo sdp nou pap dakò sa. Jamè jamè! Sa vle di nan sans sa sa k ap pase onivo gouvènman. O nivo phtk, nou menm, nou p ap kosyone l. E se poutèt sa nou di, fòk gen yon CEP ekilibre. Fòk gen patisipasyon tout sektè ki dezire patisipe nan kesyon eleksyon an anndan CEP sa a. Fòk gen yon laj konsiltasyon ki dwe fèt pou rive avèk fòmasyon CEP sa a. E fòk nou kontinye chèche konsansis lajman laj ke n ap pale a avèk majorite moun yo, majorite aktè yo. E fòk nou garanti patisipasyon tout moun nan eleksyon ki gen pou fèt la. Byensi, eleksyon sa a pral fèt apre tout bagay. fin pran kòm mezi dakonpayman pa egzanp sekirite, kesyon petrokaribe eksetera ki antre pral dilapli. E se aprè tout mezi sa yo n ap ka pale, n ap ka chante chanson kesyon eleksyon. Sa vle di, sa k ap pale onivo phtk, onivo gouvènman, onivo de lòt moun, nou menm nou pa nan eleksyon, Tout otan ke nou ansanm de mezi ki pa pran. E fòk CEP a tou garanti konfyans tout moun. E ki ap pèmèt ke nou sòti nan pwosesis elektoral la san kas, san pa gen de kriz pòs elektoral. E sa li enpòtan pou nou paske tout kriz ki gen nan peyi a se de kriz pòs elektoral. Sa vle di fòk nou batay Sa nou tande jodi a o nivo phtk y ap pale de kesyon eleksyon, y ap pale de kesyon CEP, men nou menm nou kondisyone sa e l dwe klè nan tèt popilasyon an. Sou kesyon kriz la, n ap kontinye lanse apèl a tout sektè. Afè sektè yo ap plenyen, ap akize SDP, m kwè tout moun sot obsève la, Sektè yo sot gen anviwon devan yo 6 mwa yo te rete de fason fantezis, yo pale de peyi a lè yo vle, yo bliye si gon pèp kap soufri, yo bliye si gon pèp ki nan ensekirite, si gon pèp ki nan grangou, si gon pèp ki nan salibrite, yo bliye tout sa yo. Anben jodi a, pa sousi, pa amou pou pèp ayisyen, nap relanse mesaj sa. Nou mande tout moun pou angaje yo nan yon dyalòg prese prese pou pèmèt ke nou mete fen nan kriz ki la. E dyalòg sa a, SDP prè pou patisipe ladan. Kèlkanswa dyalòg la, nou prè pou nou patisipe ladan pou nou defann enterè pèp ayisyen. Sèl dyalòg ke nou bay pèp ayisyen ke nou pap patisipe. se dyalòg bilateral. Sa vle di yon dyalòg ki konsène sdp avèk phtk. Nan dyalòg sa nou pap jwenn sdp. Paske sdp derefize pou chita avèk phtk nan kat kesyon plasman dèt ayisyen. Sa vle di sa avèk pèmisyon pèp ayisyen an nou pran l. Men tout lòt dyalòg ki gen pou wè chita tout sektè pou jwenn solisyon pou sòti peyi a nan sa l ye la sdp ap reponn prezan. Se sa mwen menm mwen te pote pou nou.